Nou fèt pousyè e n ap retounen pousyè. De pousyè kosmik, nou fèt ak menm eleman ki konstitye etwal yo. Men nou menm lèzòm, nou pi frajil, paske lanmò atire pousyè. Lanmò kapab petèt pi gwo benediksyon lèzòm, men Nou pa ka rete etènèlman pousyè, menm jan ansanm avèk pousyè yo ki leve, ebyen, n ap gen pou n releve ankò, pou n revele prezans nou menm apre lanmò. 7 jiyè 2021, 7 avril 2023. Fè egzakteman 21 mwa Depi yo asasine prezidan Jovenel Moise. Men medam matmwazèlz e mesye, ankò yon lòt fwa, prezidan sila a releve pami mò yo e l ap revele prezans li chak jou atravè yon seri de aksyon k ap pase nan peyi Dayiti. Yè, ajan FBI debake kay prezidan an. Kisa yo te vin fè? Poukisa nivo ensekirite a ogmante konsa nan peyi Dayiti? Frè e sè byeneme, gen sekrè pou konnen. Ansyen depite Gary Bodeau soti nan silans li, pale ansanm avèk popilasyon an, apre Depatman Trezò ameriken fin pran sanksyon kont li, Frè e sè byeneme, nou pral pèmèt ou tande. Prezidan Nayib Bukele frape gouvèneman Biden nan fò apre sa ki rive ansyen prezidan Danwood Tchump. Eske la demokrasi egziste vrèman Ozetazini Damerik? Frè e sè byeneme, nou pral pèmèt ou tande. Mwen envite ou rale chèz ou chita, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa a ki se te Baryè a ba men kabrit la pa ka janbe l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se lanmè. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen, Chouk bwa nan mitan lanmè, Chouk bwa nan mitan lanmè. Pa ezite kite eleman de repons pa w lan nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse zanmi pa w Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Nou kapab wè, frè e sè byeneme, vwa a ale. M sonje yè m t ap mande yon ti kleren, ebyen nou konnen yè Jida te vann Jezi epi sa w tande a nan jaden Jetsemane pandan Jezi t ap priye ansanm avèk disip yo, se la yo t al depoze lapat sou li. Ebyen, m te bon ti tafya, m te nan jaden Jetsemane, epi seren an pèp ayisyen frape m. Eske tu konpran? M pa konnen si se Ariel ki te bay Jida kleren an, ebyen sa w tande a vwa m ale maten an. Premye minis la genlè fon ekspedisyon dèyè men posib se premye fwa m pèdi vwa franchman men sa pa anpeche m kanpe pou m pale ansanm avèk nou oohh oh ala frè se son byeneme se vre ke nou fèt pousyè e n ap retounen pousyè eleman ki konstitye etwal yo se menm eleman sa yo ki fè nou men sa pa anpeche ke nou pi frajil pase yo menm jan pousyè yo releve. Apre yon van fin soufle. Ebyen nou menm nou pa ka rete pousyè, n ap releve ankò, menm apre lanmò nou pou n fè revele prezans nou. 21 mwa apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, chak jou pèp ayisyen an pa sispann santi prezans li pami yo. Medam, matmwazèl e mesye, nan 21 mwa N ap travay, n ap batay pou anpeche malgre tout mannèv asasen kriminèl yo ap fè pou kase fèy konkri sa, pou kache dosye a, ebyen nou menm nou di non, n ap kontinye bouske laverite, fòk tout moun ki patisipe nan krim sa a peye pou sa yo fè. 21 mwa pèp ayisyen yan kenbe prezidan Jovenel Moïse vivan e pa janm sispann montre a klè Jovenel Moïse se te yon sitwayen konsekan ki te renmen peyi l. 21 mwa depi divès platfòm an liy tankou Infoberto, Boustad Jhon, moun afè Montivi, tak 509 ak divès lòt ankò pa sispann travay, travay san kanpe, siveye tout kriminèl, denonse yo sou rezo sosyal yo ki patisipe nan touye prezidan an jiska prezan ki an kaval. 21 mwa pèp ayisyen, zo a kroke nan gòj yo E voye je ou sou tèt mòn nan, gade byen w ap wè, pa twò lontan, solèy jistis Bondye gen pou l leve sou peyi Dayiti. Pran pasyans zanmi, travay, lite paske glwa jistis Bondye ak lanati pa lwen pou briye sou peyi Dayiti k ap soufri. Hier, FBI te debake kay Prezidan Jovenel Moise, avan menm yo te odisyone 4 mèsenè andedan 2 cpj. Humm! Mèsenè sa yo ki genyen 21 mwa depi yo ap koupi andedan Penitansye Nasyonal, lajistis nan peyi Dayiti poko janm kapab tande youn nan yo. E raple ou Premye Minis Ariel Henry te deklare mèsenè yo, yo inosan frèzesè. Humm! Nan menm jou, 4 mèsenè sa yo, yo t ap tande yo andedan 2 cpj, ajan FBI ak DEA. Premye minis Ariel Henry byen ta te soti nan yon reyinyon nan ayewopò Toussaint Louverture a huis clos. Pyès sekirite pat gen chans antre nan sal la. E nan moman map pale ansanm avèk ou la a, pyès moun poko janm konnen ak kiyès Premye Minis Ariel Henry tap pale nan ayewopò Toussaint Louverture. Men nou kapab raple nou nan jou pase yo, ajan FBI te debake ale ansanm avèk 4 prezime asasen potansyèl nan asasina a. e avan yè yo tande 4 kolonbyen kesyon kap poze eske yo pa prale ansanm avèk kolonbyen yo eske lèzetazini pa gon plan poul pa ede peyi dayiti nan fenomèn ensekirite a yon fason poul ka bwote tout sispèk nan asasina ale ansanm avèk yo ozetazini poul al regle koze pal pwiske ou konnen frèzesè Genyen ajan FBI ki patisipe nan asasina prezidan an. E raple ou, ansyen senatè John Joël Joseph te deklare pa twò lontan Depatman Deta a gen pou deside e prezidan Jovenel Moïse ap pran kòd anba lòd yo. Humm pèp ayisyen rete veyatif. Veye avèk desizyon entènasyonal la ap pran pa rapò avèk ansanb de mèsenè ki andedan penitansye nasyonal ki enplike nan touye prezidan an. Byen ke nou konnen lajistis nan peyi dayiti pa gon merd li kapab fè. Nou pa ka fin lage vant nou sou kont lese yo fè. Nou pa ka fin kwè nèt nan jistis kay tonton sam. Puiske yo menm tou yo enplike nan touye prezidan an. Peyi Lèzetazini patisipe nan touye prezidan. Raple yo frè e sè byeneme yon pati nan konplo a monte la a nan Florid. Fòk nou veye frè e sè byeneme. Pou letranje pa pran dosye a fon lòt liy ansanm avè l, epi moun ki peye asasinen prezidan an, pou yo negosye ansanm ak yo, pou yo toujou rete nan peyi Dayiti, pou yo kontinye touye pitit pèp la, pou yo kontinye destabilize, pou yo kontinye piye kès Leta a. Fòk nou veye sa. E nou kapab raple nou, jounalis Gary Pierre Paul Charles te deklare si Jovenel jwenn jistis, la repiblik ap kraze. Prefere la repiblik kraze 7 fwa 77 fwa men krim sa li pa repete ankò. Nou tras yon egzanp. Moun ki lakòz pitit pèp la ap mouri nan kondisyon sa, nou tras yon egzanp sou li pou sa pa janm repete. Olye pou nou rete. pou n ap jwenn de ti miyèt, pou n ap fè esklav volontè, pou n ap fè sekirite devan makèt, pou n ap siye machin, pou n ap fè jeran, pou n ap ranmase kaka chyen lakay yo. Menm jan m te di l yè, prefere nou lib nan lanfè olye pou n esklav nan paradi a. Medam, matmwazèl e mesye genyen ansyen depite Gary Bodeau aprè Tonton Sam pou m byen di depatman trezò ameriken fin pran sanksyon kont ti konpè a li santi nan silans li. Mwen envite w tande l. Pèp ayisyen kòman nou ye? E. Qu'est-ce qui se passe là oh? Ou apèn kòmanse epi ou gentan bliye le peuple haïtien, peopleation. Yes, c'est les Etats-Unis d'Amérique. Oh my God! Le sourire, son nez, ses lunettes, wow wow wow wow, ses joues là, c'est tellement cute! Qu'est-ce qui se passe Monsieur Bourdon? M konnen nou pa abitye wè m san moustache la. Que me puerta? Sak pase. Waw ou beau garçon. Donk bab la fon ti pouse men jodi a se pa. Wap depale. Wap depale. Ou konnen nou pa abitye wèm san moustache la men bab la fon ti pouse kot bab ki pouse la Gary. Fon pa ici avèk nou. Fon pa ici hein kot bab la. Hee la sanksyon la o Nou pa abitye wè w san bab epi bab la fon ti pouse men se kwa listwa Kot bab ki pouse a Gary Mesye bon dlo fo pa isi ahh. Sak objektif video a. Ok. Map fè ti video sa jodi a pa rapò a kominike 19 novanm nan Ke m te reyaji sou li dayè e m pap tounen sou li. Ki te mele nou? Ki te mele nou? Sak pase menm? Ki pwoblèm ou gen avèk Lèzetazini, Kanada? Mesye Bodo, bèl zye, oh my God! Di gouvèneman Kanada e dènye kominike an dat gouvènman ameriken an ki mete nou sou lis OFAC. Donk nou gen tout respè. konn koman sa mache. Nou va kenbe yo rigè, nou pa gen oken pwoblèm kont yo. Sèl sa map di, o non di prensip di kontradiktrò, e m byen kontan, ke se swa la lwa su lè sanksyon o Zetazini, ke se swa la lwa su lè sanksyon o Kanada, Talè talè sonje sa w tap di. Pandan yo pran sanksyon kont ou, epa kay tonton Sam ou ye la a? Waww. Pandan yo pran sanksyon kont ou a wi. Hmi sa sanble a hmi kay tonton sam hmi ou gentan antre? Yo mete de mekanism a la dispozisyon nou pou nou bay kontragimantè pa nou. E se ke nou kòmanse fè o Kanada e ke nou nap fè dè la semèn pwochèn e o Zetazini. Donk map di tout Ayisyen rete tèt frèt. Jodi a. Sa k enpòtan nan peyi a se pa Gary Bodeau ki te prezidan. Men, kòman w vle pou tèt nou frèt epi non w antanke èks prezidan chanm depite ap site nan konfyolo nan kòripsyon, trafik enfliyans, finanse gang epi w vle pou tèt nou frèt, ensekirite nan mouda nou Garry, fò pa isi avèk nou e ou pou tèt ou frèt. Mèsi. Si tout fwa w konn sa w fè, bon, pa lapèn pou tèt ou cho. Men tèt nou pa ka pa cho, kòman w ap di nou tèt frèt, nou sitiyasyon difisil, Mesye le Prezidan. Fò pa isi avèk le pèp ayisyen la a. Ooh men kote m te jwenn tafya sa m te brè epi kounya vwam ale m tap pale avèw wi ou gen chans. Prezidan chanm depite e ki gen pwoblèm a de gouvènman etranje ou byen de gouvènman etranje ki gen pwoblèm avèm donk pa tranzitivite m di ki gen pwoblèm avèk de gouvènman etranje m pa gen pwoblèm avèk pèsòn an ski me konsène je. wè. Vandredi sen lè konsa, Pilat te deja lave men l nan dosye Jezi a wi. Mwen menm jan w ap lage la m pa ka lave men m non, pase pawòl yo ap deboukante. M pa fouti lave men m. Mete m sou tè silvouplè, prezidan. Ti nèg rien fè pou w merite sa. Ti nèg rien fè. Moi je fais, je fais eeh Si tu n'as rien fait, moi je vais C'est moi qui fais, c'est pas toi Ok. Eee pwobableman ee sa m vle nou konnen se ke m pa swisidè. Ok. Nou pap jwenn mwen pann nan otèl. lè zòt senatè depite yo ap di w mapou a tonbe epi ke latè swa lejè su ton estoma epi fini ou pa swiside ou pap jwenn ee adje la o fò pa ensi avèk nou ee mesye bodo la. Non non non non non. Nou pap jwenn mwen nan altèkasyon nan lari, swa gon moun ki bat mwen oubyen ki banm yon katouch pa. Enpe ou tal nan altèkasyon ki temele nou. Bon pwoblèm nou nan mouda nou deja. Mesye Bodo fok pa ensi avèk nou la. Wè nan brè tafya yèswa vwam ale menm ta pale avèw Pa fèm fè efò non. An ou al pete goumen nan lari Pòtoprens kiyès ki ta pral separe? Kiyès ki ta pral separe daprè bou menm? Eeh! Nou tou pa en fòs deja, ensekirite, grangou, lavi chè nan dèyè nou, nou, nou, eeh! Antouka kache kò w yon kote pou machin pa frape w tande. Konsèy pam pou. Pa aza etc non non Gary Bodeau pa suicidaire apre avwa etidye la psychologie etc. Waww oh my God le psychologue m bezwen konsiltasyon wi Mesye Bodeau ki ton lè mwen pou m pase konsilte Mesye la psychologie tu n'es pas suicidaire Yo konn kòman pou yo mentni yo. Yo pa suicidaires. Yo pa pral nan altèkasyon tire ròch. Eh! Waww! Sa k ap vini eksetera. Donk nou prè pou nou pran responsabilite nou. M espere ke gouvènman ayisyen an pa pral fè pèsekisyon politik. Lè sa meriken pa gen pèsekisyon men lè sa ayisyen pèsekisyon nou tèlman kwè nan pèsekisyon m pa tande nou di sanksyon OFAC pran se pèsekisyon nou prale nan liy lajistis men pou le gouvèneman ayisyen se pèsekisyon men non. Tyè psikològ! Ou pa ka kite moun ap moun an pèsekisyon, ou pa ka met pèsekisyon nan tèt ou. Ou konn kòman pou mentni, se sa ou sot di nou. Ou konn kòman pou mentni ou. Ou pa swisidè. Kòman ti Pèsekisyon gouvènman ayisyen ap fè rive sou ou mesye Bodo non non non non non fou pa insi hein. Mwen menm m disponib. Ok. Mwen prè. Nenpòt lè gouvènman an Ayiti, lajistis nan peyi m rele m, m pa premye moun yo akize sou latè. Ah ok, sa m konnen. Sa vle di y ap pran lòt yo anvan yo rive sou ou. Ou an dènye. Tout moun gen dwa pou yo defann tèt yo. Alèz gason alèz. Fon ti ouvri zye w pou mwen silvouplè. Genlè gen bèl je wi. Hey! Jodi a se Vandredi sen. Mwen pap manje vyann a san, ok? M ta renmen nou kwè, m ta renmen nou konprann sa. Kominike sa yo k sòti a la pa fè de mwen on fijitif. Ok, nou konn sa. Nou ka toujou bwè ti kleren avè w, tenkyèt. N ap veye sèlman pou w pa vann nou. Pase Lèzetazini di ou t achte vòt. N ap just bwè ti tafya ansanm avè w, men n ap veye pou w pa vann nou. On ne sait jamais. Ase magouy yap vole. Nou pa konn mal nou pa konn femèl. Ann avanse. Kominike sa yo k sòti a pa fè de mwen on delenkan. Kominike sa yo k sòti a la pa fè de mwen on kriminèl. Non, it just for sispèk. Osi senp ke sa. Sèlman, m pa pral fè de zentèvyou pou m atake de fonksyonè. Kiyès ou tap ka atake? Kiyès yo tap ka Kiyès ou ta pral atake a tou gason e men ki le Canada les Etazini e non non fò pa kiyès ou ta pral atake mwen menm aa bon mwen pa konn dwa avanse bon m chita pèp ayisyen an. Pèp ayisyen pa konn dwa vanse ba li chita, nou pa konn fè kòripsyon menm kote hein, nou pat lekòl menm kote, nou pa ta nou pa tap travay nan menm gouvènman. Epi kounya la, ki moun nou ta pral reponn nan? Humm adjee. Nou pa konsa non. E kap fè travay yo etc sa se pa mwen map rete on homme d'etat jiskobou. Waww felisitasyon men il faut ouvrir les yeux mon frè fèm wè zye w anh m wè kap ou a gwo men fèm wè zye w m pa vle tonbe men fèm wè zye w. Dakò? Sepandan, La lwa su lè sanksyon Ozetazini bay de pwosedi m antann itilize yo nan serenite, nan tout diskresyon sa mande. La lwa su lè sanksyon o Kanada bay de mekanism m antann pou m itilize yo nan lapè e laserenite. Tine bagay selèp pa pale bagay sa fò pitit gason. Eseye jwe l dousman. Donk tout moun gen dwa pou yo defann tèt yo e. Lwa sou sanksyon Ozetazini yo, yo mete de mekanism pou sa, ki klèman defini. La lwa sou lè sanksyon o Kanada mete de mekanism sou sa, ki klèman defini. Donk y a eu des arguments ki ont été rendus publics. Gen de kontra-arguments k ap vini. Ok, ok, ok gason. Frè pa bon nou pa ka pale fò ok pa gen pwoblèm nap tann ou. Donk laprès pa yon tribinal ki te toujou ap konbat sa an Ayiti donk se pa jodia e kòmsi m pral chak sa map fè map sòti yon nòt de près yon kominike eksetera sa pa enpòtan nou pap tande m sou dosye sa men sa sèlman m ka asire nou se ke tout mekanism Lego ki mete a la dispozisyon nou o Kanada oubyen o Zetazini nap itilize yo. Mentnan pou pèp ayisyen an, jodi an nou wè sa kap pase anndan peyi a. Sa kap pase anndan peyi a gen de rapò, gen de evenman, donk gen anpil, gen anpil bagay ki pase nan peyi a la jodi a. Donk map di pèp ayisyen an resezi l. Huh? Pi gwo evenman pase sa. Li te konn plis pwoblèm pase sa men. Men, ou byen di wi. Men, dirijan lòt peyi pa konn ap sanksyone dirijan peyi sa yo konsa. Èske ou konprann? Pou visye, pou finanse gang e la l di a wi. Uhmm. Ki sòti. Uhmm. N ap mande elit peyi a resezi yo. Ki elit? Fò pa ensi avèk nou la o. Mesye Bodo, lap enpòtan pou toujou fè ti video konsa. Ou natural, oh my God. Petèt pou m onèt, se ke m toujou ye. Petèt ke. Non, m konnen w onèt. M konnen w onèt. Paske w menm, di kòripsyon w pa janm kache l. E mesye bon dlo. Ou sonje non sa? Bon. E pa mwen kap dil ou konnenl m konnenl tou. Pa vre? Fè ti video konsa ou naturel man. Toujou grate bab yo. Nan 3 dènye ane la yo kriz ki sot pase anndan peyi a petèt ke mwen menm e lòt aktè le prezidan ki a ete asasine, lè zansyen premye minis, lè zelit ekonomik. Talè ou nan hotel m wè w gen braslè hein. Legliz, laklas politik, petèt ke nou pat mete nou a la otè. Humm ok. Nou te a la sifas, nou potko rive a la otè. Ok, jkonpran. Kounye a nou sou perimèt la oubyen nou sou kat konte yo? Pou nou te fè de diskisyon pou nou te jwenn akò sou dezakò nou, pwobableman ki mennen nou kote nou ye la. Merci Mesye Bodo. C'etait un plaisir. Dakò? Toujou fè ti video konsa tande, ou naturel, très naturel garçon. Hum hum. Gade sa les etats unis a Canada fè mesye ala traka pou lave kay te nan peyi sa. Frèm ak sèm kap koutem genyen ansyen senatè Steven Benoit bon gen moun ki di senatris senatè bon m confuse li deklare pwoblèm ensekirite a pap rezoud San peyi a pa chanje gouvèneman pou nou gen yon lòt gouvèneman serye men Mesye Steven Benoît fò pa stupid hein te kwòte nan yon gouvèneman sa vle di li pat serye menm jan avèw tou ou te kitel ah ensekirite vyolans kriminalite monte 17 rote. Monchè, pandan dènye moman yo la a, bagay yo ekstrèmeman konplike e yo gen konsekans grav sou popilasyon an. Gang yo ap opere san okenn kyetid, men se nou menm ki te ba yo kat blanch. Vous vous souvenez? Donk, yo se gang Leta a. Yo resevwa kat blanch men ou te nan separe kat la tou nan jou pase yo a. Selon senatè a, nou kapab mobilize tout resous fonsye posib, chanje chèf polis, sa pa pral mete sekirite nan peyi a, si nou pa retire nan tèt peyi a otorite ki an konivans ansanm avèk gang yo men di nou plis. Ex premye minis peyi Montana a kwè se pou n chanje gouvènman an rapid pou n kapab arive netralize gang yo k ap simen latwoublay. Se konsa n ap kapab pasifye peyi a pou lavi kapab reprann ak aktivite ekonomik yo. Frèzesè byeneme fòk mwen di w genyen prezidan Nayib Bukele ki fè yon gwo deklarasyon. Prezidan an di, Hum. Deklare sa nou vle de Tyonp, men imajine ou si sa te fèt nan yon lòt peyi, kote gouvèneman arete prensipal kandida opozisyon an. Washington pa ka itilize demokrasi ankò kòm politik etranje. Wouch manman! Imajine w sa te fèt nan lòt peyi kote ke gouvèneman an mete anba kòd prensipal kandida opozisyon an. Kòman Lèzetazini t ap wè l? Kòman loni ta pral wè l? Kòman grand pwisans yo ta pral pale de la demokrasi? Enben prezidan Bukele di Washington pa ka itilize demokrasi ankò kòm politik etranjè. Medam, matmwazèl e mesye, byen vini nan Ayiti peyi spesyal. Donk maten an nou pap long paske fò n al chèche medikaman, fò n al fete. Rezirèksyon Jezi Kri son vwa bon frèzesè. Monchè m te pase non nòs yèswa. M pa konn si se mwen k te gen tafya nan tèt mwen, m pa ka konprann kòman moun yo ye nan nòs la. M confuse pèp ayisyen. M pa ka konprann madan marye a ni mesye marye a, èske yo te nan manje lajan ak jida? Pase m wè tou 2 sispèk. Ann gad videyo sa ansanm. Mamoun mamoun men qu'est-ce qui se passe Gad figi madan marye a Men c'est quoi l'histoire Antouka janm toujou renmen dil Haïti dictature la perle des Antilles Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravèra ki moura kakara nan fè plas a vwadlamerik près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Mèsi dèske yon lòt fwa ankò ou chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w aktyalite ap mennen nou nan peyi Dayiti kote plizyè ajan FBI ak dia te nan ansyen rezidans prezidan defen an nap pale de Jovenel Moïse nan kad ankèt yap mennen sou asasinay Prezidan Jovenel Moise nou gen sou plas nan Pòtoprens, korespondan nou Masiado Vilmé. Jij federal yo ki te akonpaye ak jij ayisyen k ap enstwi dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moise la, Walter Wessé Voltaire, te pase anviwon dezèdtan kay ansyen chèf leta a. Men pèsonn moun pa konnen kisa yo te vin regle, puiske jounalis ki te prezan yo pa t kapab gen aksè ak espas la. Sèlman, nou te kapab wè ajan FBI ak diiye yo ki t ap pran foto nan lakou a. Prizon gen minòt pou tout, ni po wouj, ni milyonè, ni malere. Militan pwòch ansyen prezidan Jovenel Moïse ki te sou plas di yo pa satisfè ak demach FBI ap mennen nan kad dosye a. Nou menm jodi a nou wè FBI menm ki debake la a avèk kolonbyen yo, swadan di pou vini mennen yon envestigasyon anndan kay prezidan, nou di nou menm sa yo pa satilfè nou. Nou di nou a fè ti sanpsyon nou wè Kanada, Ozetazini vle pran, sa yo poko travay pa nou. Sa e ti travay pou yo jwenn avantay pa yo. Avan menm ajan federal yo te al kay ansyen chèf leta, yo te deja odisyone yè mèkredi 5 avril la, 4 nan mèsenè kolonbyen ki fèmen nan penitansye nasyonal pou prezime enplikasyon yo nan asasina prezidan an. Avoka mèsenè yo, mèt Marc Antoine Maisonneuve ki fè konnen li pat asiste kliyan li yo nan odisyon sa, di se estrateji kominote entènasyonal la pou kapab retire dosye a devan lajistis ayisyèn. Kouman n konprann sa k pase yè la anndan dcpj? Pou nou menm, e il saji d'un acte. Il s'agit d'un acte visant à empêcher que le procès se réalise en Haïti. Yon jenn gason ki idantifye tèt li kòm patizan ansyen chèf leta di okenn tribinal entènasyonal pa ka bay prezidan an jistis. Si Madam Lalime ki t ap travay o pwennvi de sekirite Sòl nasyonal la, sa yo rele bini an, Kò Gwoup lan, lè Jovenel te angaje, li t ap rele yo, telefòn youn pa t sone. Yo pou bokou nan lamò a. Gen nenpòt de ameriken ki pou bokou nan lamò a, k te la, k se sou lè l ye. Èske w panse tribinal entènasyonal pa pran dosye sa a an men? Tout se fo. Nou dwe di w, se pou pi piti 20 moun ki deja arete nan kad dosye asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse la 7 jiyè 2021 pase a. Depi Pòtoprens, mwen se Masiano Vilmé pou voa Kreyòl. Epi sou toujou konsènan dosye ankèt sou asasinay prezidan Jovenel Moïse la, genyen Woudòlf Jaar dènyèman la nan yon tribinal nan Miami, li menm li te plede koupab nan kad asasinay prezidan Jovenel Moïse a, gen lòt ankò lòt moun ki nan prizon isit Ozetazini ki gen pou konparèt devan tribinal. E toujou konsènan peyi Dayiti, lapolis jidisyè mande pou arete ansyen minis jistis ak sekirite piblik mèt Berto Dorcé sou akizasyon forfetur, trafik enfliyans ak asosyasyon malfektè nan kad ankèt sou dosye kagezon zam Pòdepè. Renan Toussaint depi Pòtoprens. Lapolis jidisyè an Ayiti swete jij enstriktè Walter Ruissaint Voltaire desène manda damne kont ansyen minis jistis ak sekirite piblik mèt Berto Dorcé pou fòfeti, trafik enfliyans ak asosyasyon malfèktè nan kad ankèt sou enpòtasyon ilegal zam ak minisyon abò bato Miss Lili, se te premye jiyè 2022. Yon lidè dwazimen, Mèt Carmy Occius, swete lapolis ayisyèn ak lajistis ayisyèn asime responsabilite yo pa rapò ak dosye sa a. Vu ansanm denfòmasyon ke dcpj li menm li prezante, mentnan se a jij denstriksyon an kounye a la, bò kote pa l, pou l gade èske li kapab materyalize sa dcpj di an, men pou nou menm, E kòm jurist, nou rete kwè e jij destriksyon an kounya la li genyen evidans pou ke li antame dè demach pou pèmèt genyen yon e aksyon ki poze e wè ki jan yo kapab tande Bertho Dorcé e si l merite pou e antre an prizon, antre an prizon, si l merite pou blanchi l y ap blanchi l, men dosye a pa ka rete la. Ansyen komisè gouvènman pakè tribinal sivil premyè enstans Pòdpè a Mèt Michelet Virgil te jwenn revokasyon l ak antre nan prizon nan kad dosye sa annatandan gen yon jijman ki fèt. Ansyen komisè Virgil, avan l te revoke, te arete Jonas Georges ak Fritz Jean Rélus nan kad menm dosye an ki li menm, yon ti kras tan aprè, te libere 2 mesye sa yo ki, depi lè sa, gaye dan lanati pandan ke lapolis ap chèche yo kou chen fou. Mèsi Renan Toussaint. Aktyalite entènasyonal la ap mennen nou nan peyi Lafrans kote nou te kapab swiv onzyèm jounen mobilizasyon kont refòm pansyon Prezidan Emmanuel Macron an. Negosyasyon yo toujou nan enpas, Serge Rodrigues gen detay. Plizyè douzèn sendikalis k ap pwoteste kont desizyon Prezidan Emmanuel Macron pran pou fè yon gwo pase men nan sistèm pansyon Lafrans la eben yo pote boure nan lokal konpayi envestisman Black Rock ki baze isit Ozetazini kote yo t ap chante slogan e fè kout peta eklate andedan aksyon sendikalis yo poze nan bilding istorik Sentorial la ki tou pre zòn Gran Boulva kapital fransèz la, te vize dirèkteman konpayi BlackRock la akoz aktivite pansyon prive l ap mennen nan peyi a, daprè sa manifestan Françoise Onyx, 51 an, deklare bay ajans nouvèl Reuters. Manifestasyon ak grèv k ap fèt depi 11 jou youn dèyè lòt, se yon demach sendika travayè an Frans mete sou pye kont plan gouvènman Prezidan Macron an pou wete laj retrèt la nan 62 pou mete l nan 64 tran kounye a. Sou bò pa li, chèf deta fransè a di mezi sa a nesesè pou anpeche sistèm pansyon peyi a fè fayit. Entre-temps, secrétaire général Confédération française démocratique travailleur, CFDT, Laurent Berger, prend la parole pour dire euh, une nouvelle fois aujourd'hui, on a réclamé ensemble que les 64 ans ne soient pas une réalité, ne s'appliquent pas pour les travailleurs et travailleuses de ce pays. Une fois qu'on a tous, on s'est tous exprimés, on a finalement euh, demandé à la Première ministre de, confirmer si elle euh, retirait cette réforme comme nous le demandions euh, toutes et tous. La réponse est non. En tout cas, Premier ministre, la France, Elisabeth Bonne, n'a pas traité bouche bée sur question en lui-même. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette de cette réforme. Nou dwe presize ke desizyon Prezidan Macron te pran mwa pase a sou dosye pansyon an san yon vòt final nan palman an vin ajoute plis gazolin sou kòlè sendikalis ak pèp fransè a an jeneral. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Donk negosyasyon ant sendika yo avèk gouvènman toujou rete nan enpas e nou poko konnen ki lè CGT ap òganize yon lòt jounen, jodi a se te onzyèm jounen an. Pandansetan prezidan fransè a Emmanuel Macron twouve l sou dezyèm jou yon vizit deta nan peyi Lachin ak prezidan Inyon Ewopeyèn an Ursula Ursula pito von der Leyen, yon repòtaj Serge François Michel. Prezidan franse Emmanuel Macron lanse apèl bay lidè chinwa Xi Jinping pou mande li sèvi ak enfliyans Peken gen pou ede Larisi rejwenn bon sans li, tankou li di, epi ede jwenn yon lapè dirab nan Ikrèn. Macron lonje dwèt sou sipò Lachin pou Chart Nasyonzini an ki mande pou respekte teritwa yon peyi ansanm ak sipò li pou akò nikleyè Prezidan chinwa Xi Jinping di jodi jedi an Lachin ak Lafrans gen kapasite ak responsabilite pou mentni lapè ak estabilite nan mond la. San pale de lagè Ikrèn nan, Xi di chanjman ak dezòd makonnen ansanm nan 3 lane ki pase yo e l te pale konsa ak medya ki te prezan pandan rankont li ak tokay franse li. Ak efò komen 2 peyi yo, relasyon Lachin ak Lafrans rete pozitif e toujou devlope san fè fo pa. Nou kenbe bon jan kominikasyon estratejik tanzantan gras ak divès metòd, kit se sou entènèt, kit se lòt fason. Xi te jwenn yon akèy chofe bò kote Prezidan Ris Vladimir Putin lè l te vizite Moskou mwa pase. Macron espere fòje yon chimen komen ak Lachin pou jwenn lapè nan Ikrèn. Euh, on a là les bases, on le voit bien, de ce que nous devons défendre et de ce qui impose reprise de discussion au plus vite pour bâtir une paix durable. Mais une paix durable, d'abord c'est une paix qui ne peut se faire sans qu'il y ait le respect du peuple ukrainien, qui est le peuple agressé, sans qu'il n'y ait donc un geste fait par la Russie, Peken bat pou l parèt kòmkwa li pa chwazi kan nan konfli a e li te mande yon seselfe ak chita pale pou lapè. Macron di, M konnen mwen ka konte sou ou pou w fè Larisi tounen nan bon sans li epi fè tout moun tounen bò tab negosyasyon an. Xi pa te pale de ni Ikrèn ni Larisi, men li di li akeyi relasyon ak Lafrans. Prezidan Komisyon Ewopeyen an, Ursula von der Leyen, te vin rankontre ak Macron pou montre inite Nan Ewòp la. Serge François Michel, voa Kreyòl. Donk se yon vizit deta 3 jou e sa fè 3 zan depi prezidan Emmanuel Macron pa ale nan peyi la Chine e demen se ap kloti 3 jou vizit deta prezidan Emmanuel Macron ki li menm enben toujou ap fè fas ak difikilte ki genyen pa rapò ak refòm sou plan pansyon ki se 64 an. Epi lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, l'OTAN rejwenn Etazini nan apèl yo fè pou Larisi libere jounalis ameriken Evan Gershkovich, yon tribinal Moskou ap gen pou l tande l. Jeanty Augustin Junior gen detay. Sèvis sekirite FSB Larisi a te di nan dat 30 mas li te arete repòtè Wall Street Jounal la, Evan Gershkovich, yo akize l paske l t ap rasanble enfòmasyon sou yon konpayi defans Larisi ki se yon sekrè leta. Wall Street Journal te demanti ke Gershkovich se yon espyon. Pou sa, li pibliye yon seri repòtaj Gershkovich te fè sou Larisi pandan gè a. Jedi 30 mas 2023 a, Dmitry Peskov, pòtpawòl prezidan Larisi a, Vladimir Putin, di. Natirèlman, nou ap kontwole medya yo chak jou. Se poutèt sa, nou okouran de piblikasyon li yo. Li te kontinye pou di, Moun ki fè aktivite nòmal jounalis epi ki gen yon akreditasyon valab Ministè Afè Etranjè Larisi bay yo ap kontinye travay. Li te pran egzanp kòm lòt jounalis Wall Street yo nan Moskou. Avoka Larisi ki reprezante Evan Gershkovich, Daniel Berman, di, Yo te fè yon odyans rapid. Mwen pa konnen konbyen tan li te dire, twa minit, kenz minit, mwen pa konnen. Mwen ka sèlman devine nou tout panse ke yo te pran Evan sòti isit la ak yon desizyon pou yo kenbe l nan prizon. Mezon Blanch te kalifye akizasyon espyonaj kont Gershkovich la kòm ridikil nan dat 30 mas la e li te di pa gen okenn rezon pou kwè akizasyon yo egzat. Pòtpawòl Mezon Blanch la, Karine Jean-Pierre di, Nou kondane detansyon Mesye Gershkovich la trè fò, nan tèm ki pi fò a. Mwen vin jwenn Etazini nan apèl yo te fè Larisi pou libere jounalis ameriken an Evan Gershkovich, pou asire dwa li pou travay kòm jounalis respekte. Arestasyon li se yon gwo enkyetid. Li enpòtan pou respekte libète laprès, dwa jounalis yo, ak dwa pou yo poze kesyon ak fè travay yo. Se poutèt sa nou mande pou libere l imedyatman. Nan yon mesaj sou paj Instagram li, sta basketball ameriken an Brittney Griner, ki te li menm yon prizonye nan peyi Larisi, te mande administrasyon Biden nan pou sèvi ak tout zouti posib pou libere Gershkovich. Nan mesaj li a nou ka li, Chak ameriken yo pran se pou nou goumen pou nou, e chak ameriken ki retounen se yon viktwa pou nou tout. Yon tribinal Moskou pral konsidere kontestasyon avoka repòtè Wall Street Journal Evan Gershkovich la ki te nan prizon, pou leve detansyon an anvan jijman li nan dat 18 avril k ap vini la. Jeanty Augustin Junior, depi Washington pou voa Kreyòl. Mèsi dèske ou chwazi voa Kreyòl pou w enfòme w Aktyalite a kounye a ap mennen nou nan peyi Meksik kote yon gwoup imigran fè konnen yo pa satisfè ak fason otorite yo ap jere kesyon dife ki te pran nan sant detansyon nan Ciudad Juarez toupre fwontyè peyi a pataje avèk Lèzetazini, ke Meksik pataje avèk Lèzetazini. Jean Robert Philippe ap swiv de trè prè pou nou. Jean Robert Philippe, Imigran yo ap mande pou otorite yo, yo menm, pou yo fè jistis, paske gen yon pakèt moun ki mouri e gen moun ki koupab. Wi, efektivman, imigran yo eksprime enkyetid yo menm nan moman sa a menm, paske sèvis imigrasyon Meksiken pa sispann mennen operasyon sere boulon kont sitou sila yo ki sou fwontyè 2 peyi yo pataje a, e se konsa ke yo menm yo di ke si lòt moun sa yo, 40 moun sa yo kapab viktim, yo menm tou yo pa ta viktim. Se rezon fè yo mande otorite ameriken yo pou yo fè yon jan pou pèmèt yo travèse Ozetazini vin mande azil. Yon gwoup imigran reyini nan vil fwontalyè meksiken Ciudad Juarez mèkredi 5 avril la pou priye an memwa viktim dife ki te ravaje yon san de tansyon. pase yo avèk gouvènman ak imigrasyon meksiken an rive n alavni. Responsab imigrasyon yo maltrete n nan tout peyi a, yo sevè avèk nou. Nou vle yo kite n trankil, nou vle travay nan lapè. Nou vin travay pou fanmi nou ki yo Venezuela. An repons a ensandi lendi 27 mas la, otorite meksiken yo fèmen sant detansyon Ciudad Juarez la, yo arete 5 ajan sekirite poutèt yo pat pote asistans bay detni yo epi yo akize yon sitwayen venezuelyen ki sanble ta mete dife nan sant detansyon an. Joubert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, nap retounen nan peyi Dayiti, Pwogram Alimantè Mondyal, pam, fè konnen ensekirite ki genyen nan Latibonit akoz mouvman gang ame yo anpeche manje enben livrezon manje fèt nan anpil lekòl. Nou gen sou plas nan Gonayiv Exalus Mergenat. Si mwa apre sèn piyaj ak ensandi ki te genyen nan biwo Pwogram Alimantè Mondyal, pam, nan nan fen mwa septanm 2022 pase a nan Gonayiv, pam anonse repriz aktivite l nan depatman Latibonit la. Kounya la, tout lekip pam li an plas e tout pwogwam nou yo fonksyone. Direktè peyi pam nan, Jean Martin Boreur toutfwa eksprime Enkyetid li genyen fas ak mouvman gang ame yo nan Latibonit ki anpeche òganizasyon an fonksyone a plen rejim kote yo gen difikilte pou fè livrezon manje nan plis pase 15 lekòl ki nan ba Latibonit la. Ensekirite li penalize nou anpil nan ba Artibonite paske kamyon nou paka pase pou rive. Tout lekòl yo, donk gen 15 lekòl ak plis pase 5500 timoun ki poko rive jwenn yon repa chak jou. E prensipalman nan zòn Ba Artibonit, donk zòn Lestè, Ti Rivyè, Bèl Artibonit, Lyantou ak Vèrèt. Sen Mak li afekte tou paske wout nasyonal 1 li pètube avan Sen Mak e apre. Mouvman gang ame yo anpeche non sèlman aktivite pam nan lekòl yo men tou anpil ti pwodiktè ki konn vann òganizasyon an pwodui pou prepare pla cho nan kad pwogram kantin skolè pou elèv yo gen difikilte pou yo travay. Sitiyasyon ensekirite li afekte pwodiktè yo Li afekte moun ki bay manje ak tout peyi Dayiti. Se plis pase 350 mil moun k ap viv kounye a nan yon sitiyasyon ensekirite ki enpòtan. Depi kòmansman ane eskolè 2022, 2023 a, plis pase 97 mil 500 timoun ki nan 252 lekòl Latibonit ak 167 lòt lekòl nan depatman Nòdwès benefisye pwogram kantin skolè a. Exalusmer Jeuna, Gonayiv, voa Kreyòl. Mèsi Exelus, Repiblik Dominikèn voye tounen an Ayiti plis pase 125 mil migran ayisyen pandan 5 dènye mwa yo, daprè gwoup dapui ak rapatriye GARR. Renan Toussaint gen detay ap gen detay pou sou kesyon sa, men n ap gen pou ou kapab konsilte repòtaj sa sou platfòm nou yo. Pandansetan, yon mwa depi grefye ayisyen yo kanpe Travay pou mande aplikasyon konplè akò 3 novanm 2017 la asosyasyon grefye yo te siyen ak ministè jistis ak sekirite piblik yon akò. Korespondan nou Masiado Vilme gen detay. Nan rapò ankèt sila, Biwo Afè Finansye ak Ekonomik, baf, fè konnen pandan anpil ane, responsab legliz episkopal yo pwofite de franchiz yo genyen pou fè rantre anndan peyi a zam ak minisyon. Rapò a revele rezo sila ki anndan legliz episkopal la te gen konivans ak gwoup gang 5 segond ki ap evolye Vilaj Dedye ak kraze baryè Vitelòm Inosan ap dirije. Rapò a fè konnen tou ansyen sekretè egzekitif legliz la, Pè Frantz Col ki fèmen nan prizon depi mwad Out 2022 a, gen plizyè kont labank nasyonal ak entènasyonal. Pegi Jean, ki se youn nan avoka k ap defann manm legliz episkopal yo ki fèmen nan prizon, di rapò a ilegal. Yon dosye ki o kabinè denstriksyon Lapolis pa ka entèveni sou dosye a, Parquet pa ka entèveni sou dosye a, paske a partir du transfert du dossier au cabinet d'instruction, ni la police judiciaire, la dcpj, e ni le parquet yo de sezi yo. Se sa la lwa di. Ok? Donk sèl kondisyon pou la police ta va fon travay nan dosye a, se si jij d'instruction jodi a ta pa yon komisyon rogatwa, li ta mande komisè di gouvèneman oubyen mande dcpj apwofondi tèl aspè pou mwen. Sa te ka rive. La lwa pèmèt sa. Donk, answit, dcpj pa ka pibliye yon rapò dankèt, yon rapò ke La jistis mande l fè. Donk la ou t ap konprann ke t ap gen yon fot administratif grav. Nou dwe di w, se jij Mathel Jean Claude k ap enstwi dosye sa a. Sepandan, avoka a k ap defann manm Legliz Episkopal yo di enstitisyon an ap rete tann limyè ki fèt nan kad dosye a. Legliz la pa tann ke la jistis mete bouche doub pou yo rive idantifye moun sa yo. Dayè aksyon sa a, li pote atent a lonè e a la repitasyon de legliz. Sa vle di legliz deja konstitye l pati sivil, li gen enterè aske dosye a abouti pou ke tout sosyete a konnen, pou lave imaj legliz la, kèlkeswa moun ki ta va enplike ladan l. Ok il revient à la justice de donner le mot du doit dans cette affaire. N ap raple, gen anviwon 10 moun ki fèmen nan prizon pou prezime enplikasyon yo nan dosye kagezon zam ak minisyon ki te antre nan peyi a sou non legliz episkopal ajan dwanye yo te sezi. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Donk dosye legliz episkopal la rete tou louvri epi grèv grefye yo se yon lòt dosye ankò n ap gen pou nou retounen sou li e ou kapab swiv yon repòtaj sou platfòm yo. Nou pral nan Nouyòk, fèt drapo ayisyen an ap selebre an gran jan pou la premyè fwa nan Times Square, Manhattan, Nouyòk, yon katye kote dè milye moun vizite pa jou. Manm òganizasyon fèt sa te bay yon konferans de près nan Bwouklin, voa Kreyòl te reponn prezan avèk Valerio Saint-Louis. Fèt drapo nan kominote ayisyen k ap viv deyò peyi a se toujou yon gwo selebrasyon. Men ane sa, drapo ble e wouj la pral flote nan Times Square Manhattan, kote ke plis pase 300 mil moun pase vizite katye sa pa jou. 18 me sa, drapo a ansanm avèk kilti mizik lakay pral blayi nan Broadway Manhattan, selon sa òganizatè evènman fèt drapo sa fè konnen nan yon konferans pou laprès ke yo te bay nan semèn nan pou yo eksplike e bay plis detay sou fason selebrasyon fèt drapo sa a pral pase. 18 me, Times Square, se nou konnen 18 me fèt drapo ayisyen an, yo pral sponsorize Haitian in Times Square. Voa Kreyòl te reponn prezan e nou te pale ansanm avèk manm òganizatè evènman sa a. 18 me Times Square se tankou se yon yon jou l ye, m panse tout ayisyen ta sipoze met tèt yo ansanm, nou ap fè l pou Ayiti, n ap fè l pou peyi nou. Montre Ayiti se yon lòt jan. Because kounya yo montre ayisyen se gang, gang, kraze, brize, vòlè you know but nou menm nap chanje ide jan media American wè nou, lòt nasyon wè nou. Sa nap fè a la a ka ale pi lwen, ou konprann sa m di w la, ka koz anpil moun vin gade je voye je yo sou Ayiti nan moman an la, ou konprann sa m di w la, pandansetan e sa fè nou pa deside al fè l sou Nostran. Lè w ale Nostrand, m te ka di w pi fò se Ayisyen ki la. Si n al fè sou Nostrand, e menm nou menm nan ki pral wè l. Bon, si nou retire sou Nostrand, nou voye yon Times Square kote gen tout, tout, tout mond lan la. Ou konprann sa m di w la? So, se yon diferan mesaj. Sa se yon fyète pou mwen. Sa pa janm rive. M vrèman kontan pwogram nan. M pa ka ret tann pou m ale. Se yon fyète pou tout Ayisyen, ou konprann? So. Nou ta renmen lòt nasyon gade pou nou, pou yo wè kòman nou menm nou evolye, byenke nou pa. Peyi nou pa tèlman bon konnya la men nou menm nan dyaspora ki isi a at least yo ka wè it's something different. Se pa yon defile l ap ye ou konprann se yon m te ka di se yon festival right slash konsè m te ka di konsè right. Yon slash festival, konsè and display. Non m se Marco Volcy, mwen son kebekwa dorijin ayisyèn donk se de Kanada m sòti men Mwen New York kounya depi 5 an. Flag day is coming epi mwen rankontre avèk ET. ET banm opòtinite sa epi I'm so happy to represent our culture son komsi mizik nou there's so much we can do today. The legend Tabou Combo ap la ok so si Tabou Combo ap fini. Spectacle la gen lot artist tou gen titiz gen cruz la misty you know ap mete nou gen oswell ap vini. Konbyen kob li ye eske gratis eske. Free gratis it's free but lap komanse a 3 zè lap fini a 10 zè. Se jou fèt drapo an menm jedi 18 me sa ke tout ayisyen envite Vin fete nan Times Square nan Broadway Manhattan. Se òganizasyon sa yo ki rele Fayowell TV ansanm avèk Kreyòl Jam ki dèyè inisyativ sa. Valerio Saint Louis pou voa Kreyol depi Brooklyn New York. Mèsi Valerio e voa Kreyol ap prezan nan gwo manifestasyon kiltirèl sa. Epi konnya nou pral fè yon tou nan La Mezon Blanch se yon tradisyon ann al wè sa pi pre. Aktivite sa gon istwa dèyè. Se premyè dam nan, Patricia Nixon, Pat Nixon, ki te premyè dam 1969-1974 e ki etabli yon aktivite kote ke li ouvè Jardin de la Maison Blanche yo pou moun kapab vini vin vizite. Yo fè l de fwa pa ane, de fwa pa ane nan okazyon prentan an, sa n ap viv kounye a la, piske nou ann avril, e yo fè l tou ann oktòb, sa vle di ann oktòb. Jaden sa a se kote ke li rasanble yon pakèt bèl flè, yon pakèt bèl plant, e chak lè ke yon prezidan monte, enben tradisyon an kenbe. Di nou non, èske se yon rèv ou te genyen, ou te vle vizite La Mezon Blanch? Depi lè m te timoun. M te toujou, lè m te lekòl pandan senkyèm ane, yo te toujou fè trip pou ale nan Mezon Blan an. M pa t janm gen chans pou m ale, men m di sa t yon bagay m te toujou mete nan lis mwen pou m fè. E men jodi a m fè li, gras a Dye. E eske nou ka vizite Jardin de la Maison Blanche la san nou pa wè jaden kote gen bagay pou manje nap wè la gen brocoli gen chou. Gen yon pakèt lòt bagay ke pou manje, donk sa vle di se yon lòt aspè ankò nan Jardin de la Maison Blanche. Mwen diw mèsi paske w tap swiv avèk atansyon mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwotejew baw lavi ak lasante bonjour bonswa tout moun nap kwaze pita si tout fwa vwa ok bizou bizou deja bon vandredi sen one love.